Madanm mwen ap pichkene m pou yon ti mamit diri. Pandan mwen menm, lè m manyen madanm mwen, li di m tou grangou, pa manyen mwen. Sa vle di w nèg y ap blaze nou nan geto yo, yo menm y ap kouche bèl timoun douzan. Mais en tout cas ça fait longtemps que j'entends parler de la cérémonie du bois caïman et il y a deux mois je ne savais même pas que j'allais venir ici donc je suis mon destin. Bwa kayiman se pou tou lè ayisyen paske lè zansèt nou yo te bay endepandans lan se te pou nou tout se pat pou yon ti gwoup moun. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Epi Letènèl di m di Aristid, woww alelouya! Alelouya! Viv Aristid! Se pou w chanje tout kle nan palè yo. Epi pou w netwaye palè a Babi avèk 7 vèy de lwil, avèl lwil chil. Nimewo 12, Lwizyen avèk Sòm 23. Enèji mwen pi Aristid se pou m chanje tout koulè nan palè yo. Epi men pa jape do Aleksi, m pa ka jwenn yo m pwofite jodi a pou m di yo sa. E Jak Edwa Aleksi, Letènèl di m di Jak Edwa Aleksi, Aristid. Woww alelouya. Alelouya. E jak edwa alexi se aristid se matin nan li menm jak edwa alexi se chofè matin nan se lwil matin nan aristid pa gen dwa pa fè yon pa pou l pa avèk jak edwa alexi bò kote l epi se pou l fè yon reyinyon avèk jak edwa alexi pastè miskaden pou yo reyini pou yo sove peyi a si pastè miskaden pa dakò lap di se levanjil li ye se kretyen li ye lap fèl dani tousen dani tousen se letènèl ki touyel se pa moun li pat dwe soti nan mouvman se 3 moun letènèl te konnen nan peyi a se prezidan aristide se dani tousen se jacques Edouard Alexis. pale. Viv Aristide. Madam, pou nou plis konprann, nou vle di pou prezidan Aristide pou ta retounen sou pouvwa. Wi, se li pou te chwazi, a pa m ba ou pou l te tounen, m pa gen lòt moun non. E si l pa dakò pou l tounen sou pouvwa, Letènèl ap touye l avan lè l. Woww, Letènèl ki di m di l sa. Epi m wè yon reyinyon Aristide t ap fè, epi li reyini depi se fig nan peyi a ak yon kivèt dlo. Sou tèt yo alelouya ap lave peyi a lave peyi a chak fi a yo avèk yon kivèt dlo men avann fè reyinyon lave peyi a epi mwen wè ki se yon gwoup ki genyen lale li met ajenou pou konvèti pou prezidan ayiti goumen tanpri. Letènèl dim dil sil pa konvèti l pap ka dirije peyi a e peyi a pa gen lòt moun e prezidan Aristide letènèl dim dil se li menm kap fè ki pou fè kous la sil voye moun lap echwe se li pou fè kous la netwaye netwaye palè a ba li avèk 7 vèy de nwi. Nowa, Enben, lè nou ak Mak la tou, lè nou ap manifeste. Alelouya! Nan gen yon bagay, o. Mak la tou. Mak la tou, o non de Jezi de Nazareth. Amen. E pi Prezidan Aristide, si l pa dakò pou Prezidan, m tande l ap rale mennen vini, l ap mouri avan lè l. Ki laj ou? Mwen menm? Mwen 74 lane. Ki laj ou? Koman m rele? Vladimira. Mwen poko konte Aristide pou bal. Lavalasyen m ap ret. Mwen poko konte Aristide pou bal. Alo? Mwen poko konte Aristide pou bal pwofesè sa yo. M konn voye komisyon yo ba li. M voye komisyon yo ba li. Nan fondasyon men yo pa dèyè pa vle m rankontre avè l epi di peyi Dayiti. M bezwen rankontre avè l gan lòt bagay ankò. Li pa konprann li pap ka dirije peyi a pou li sove peyi. E si l pa fè sa, l ap fè syèl la jwenn ak tè a. E se li menm Bondye chwazi avèk gwo kle, avèk kle a se pou Lakalèks, avèk Jak Edwa Aleksi. Alelouya! Se pa pou nou menm sèl, men se li menm ki te kanpe, kle a sot nan syèl, epi yo pran 2 gwo kle yo. Alelouya! L kenbe nan men l. Epi Jak. Lè ti je te mouri, pran reskonsabilite peyi a. Si l pa pran reskonsabilite peyi a, l ap fè syèl la jwenn ak tè a. Te di m viv sa. Ok, si prezidan Aristide grangou ap touye m depi an 90, 5 desanm 90, m ap pote komisyon pou li. Lò koudeta 30 septanm nan Letènèl te di mari Sila te gen 7 mwa, Letènèl vin di m konsa, egal li pa prezidan ankò sa apre nan vi. Lè m leve m maten epi m tande se koudeta jouk 30 septanm la tou sa ou wè Letènèl di m nan se nan videyo la la. Ok. Se kowalisyon chofè moto legal yo ki anndan AON, Ansanm Oganizasyon Nasyonal yo. Jounen jodi a ankò yon lòt fwa, nou vin la a anndan konferans sa a, pou n vin di, sèt fwa si se twòp, nou pa kapab ankò, kesyon gaz sa a, Li vle fin avè n. Kesyon gaz sa, yo pwograme l pou fin ak chofè moto, chofè machin, moun ki gen ti moulen. Ebyen, se poutèt sa, nan jou k ap vini la yo, nou pral fè gwo leve kanpe. Tankou dimanch k ap 14, chofè moto yo ap kontinye nan lari a e lendi k ap 15, kote chofè moto yo, y ap nan lari a, Pou kesyon gaz e lavi chè. Pandan ke nou menm, AOL, ansanm òganizasyon nasyonal yo, pandan nou pral fè pakou sa a, nou pral kontinye pou n di pèp la, leve kanpe, nou bouke ak gouvènman peze souse Ariel Henry e alye li yo. Ebyen. N ap depase Channmas. N ap soti Channmas nan premye pwen, nou pral fè Lalin, Martin Luther King, pou n fè Nazon, n ap stop nan Kafou Ayopò. Lè n rive Kafou Ayopò, nou pral fè otowout de Dèlma. Lè n rive sou otowout Dèlma, Nou pral vire rantre bò televizyon nasyonal, la n ap kanpe pou n pran tout moun k ap sot Petyonvil yo pou n fòse l. Nou pral antre pa anndan Dèlma 33 pou n parèt Kafou Jeral Batay. De Kafou Jeral Batay, n ap kontinye dwat pou n parèt nan Kafou Rita. De Kafou Rita, n ap vire pou n al parèt Kafou Fleryo. Lè n rive Kafou Fleryo, nou pral rive devan rezidans Doktè Prezidan Aristide. Men manman koze a, nou pral di Prezidan Aristide nou vin chache yon desizyon nan men l. Yon desizyon, kòm nou di kle a e nan men l li ye, menm jan kanmarad Bèti Maselis sot di l, pou n konnen èske l vle pran rèy la pou l gouvène bato a avè nou paske Nan sa Ayiti twouve l la a, nan vo ensekirite sa a, anba mizèrere sa a, nan pwoblèm gaz sa a, moun ki konn fè, k abitye fè, se doktè, prezidan, Aristid. Enben, e sa k fè, ansanm òganizasyon nasyonal yo pral makonnen ak pèp la pou n fè w pil on pakèt moun pou n al di kle a pa nan men yo, kle a se nan men Jovenel, priye, veye se Aristide ki kapitèn bato a, Civil Josnel, prezidan sendika chofè moto legal. Men nèg sdp sa yo, ak tout ti klik la yo te dakò pou misye mouri, misye ta pral mete ti gout sou gaz la. Nèg ki mouri a, ti gout li ta pral mete sou gaz la. Sdp moute pou 1, li mete 49 gout. Sdp avèk Jovenel, se ega pitit a manman. Sa vle di w, Phtk, prezidan phtk fin mouri, SDP rantre tèt li krip. Li di pèp egare. E nan doum kleren an m te di pou n etire m, apre lè n fin etire m nan doum kleren an, lè m fin minis, lè m fin direktè, lè m fin majistra, m pral bay militan yo djòb, m pral detwi nou nèt, pa gen djòb pou militan, se se kanpe dèyè barikad ou, Menm lè te gen dife kanpe la dèyè barikad la, menm lè yo t ap mouri grangou kanpe la dèyè barikad la. Epi tou, te gen yon diskou, Nou pa nan fèt! Nou pa nan fout fèt! Pèp la pa nan fèt! Enben, jounen jodi a, pèp la nan fèt, anba sak diri k ap vann 750, ti galon lwil ap vann 350, ti twa magi. Fò bay vle 50 goud pou li, jounen jodi a yo konfòtab. Yo konfòtab kote yo ye a, pandan mwen menm, madanm mwen ap pichkenen m pou yon ti mamit diri. Pandan mwen menm, lè m manyen madanm mwen, li di m tou grangou, pa manyen mwen. Sa vle di w nèg y ap blaze nou nan geto yo. Yo menm yap kouche bèl timoun 12 ans, 13 ans, 14 ans e yap bwè ti, yap pran yon ti bagay ki koute 15 dola e dwòg. Mwen menm m bezwen yon asosi pou m bwè nan geto a m paka jwenn. Nap di nèg yo, nèg geto manno yo, nèg geto yo, nèg katye popilè yo, nèg Tousen Louvèti yo, nèg Desalin yo, zam ki nan men nou yo, se pa pou n dechouke Lasalin sèlman, Bèlè, Tokyo, Solino, Matissan, Kafou, Kafoufèy, paske moun sa yo pat konn anyen nan kòb petwo a. Mesye! Ti mesye Dessalines yo! Direksyon zam nan, zam apokalips la, e kote solèy ap leve a yi, ki te bay li, se la pou yo pran doulè si te solèy ap pran Lasalin, Tokyo, Solino, Matisan, fòk nèg yo pran doulè apokalips la, 666 la la map de la pè. Fòk nou manje, fòk nou bwè, fòk inivèsite. Sa vle di nou konn Ayiti mesye. Nou fèt nan lamizè mesye. Mwen m resalye nou ankò pou gwo travay sa nap fè a. Nou sakrifye vi nou menm lè gen kout bal nou toujou bay kisa kap pase anndan planèt la. Sa vle do Ayiti rive nan moman la mesye fòk tout pitit peyi a fòk nou met fon solidarite anndan peyi a Pou nou etire Ariel Henry la tout kolonn sanzave l yo. Paske lè m te leve an Ayiti m pa t jwenn yon Ayiti konsa. M te jwenn yon ti paradi m t ap viv la. Menm lè nou te nan grangou se vre, nou pa t byen manje se vre, nou pa t menm jan Sendomeng, men nou te nan yon ti paradi. Paske a degoude n te konn bay medam yo, yo te konn achte, yo te konn fè biznis. Jounen jodi a. Nèg yo mete yon grangou katastwòf apre 2004, pandan yo t ap jis kite pou Jean-Bertrand Aristide ale. Yo te di se Aristide ki te kreye chimè, yo te di se Aristide ki enpeche magazen yo fonksyone anndan peyi a. Apre 2004, twazyèm vèsyon phtk a René Préval, men kote yo lage nou. Yo ba nou kòb petro pou nou te devlope Ayiti, pou pitit nou te gen bon jan inivèsite, pou nou te mete lagrikilti kanpe, pou nou te mete medam nou yo kòrèk. Jounen jodi a ki sa? Nèg yo blaze yon sosyete. Nèg yo fidèl yon sosyete pandan yo di se chèf deta yo ye. N ap voye yon mesaj bay mond lan, n ap voye yon mesaj bay ameriken. Nap di ameriken nou konprann ki jwèt kap jwe a. Nou telman konprann ki jwèt kap jwe a, yap atake pitit li yo nan bande a kote nan ki peyi sa? Nou nan ikrèn, li menm e po wouj yo el de gentan debloke 2 milya de dola voye ale l paka parèt men l voye kòb yo anba anba. Men nap ti pisans ameriken an, nou menm ki site solèy lasalin, bèlè, tokyo, matisan, kafou, kafou fè, nou kite kay nou, nou kite biznis nou, tout bagay nou kraze anndan peyi a, nou pa ka achte, nap mande pisans ameriken an sak gen la. Poukisa lap fè zak sa yo? Eske se paske n te bat fransè? Èske se paske n te etire chenn nan nan kou nou n te di blan franse yo dènye tan apokalips la rive? N ap ti nèg yo nou konprann yo. Nou kòrèk. Paske 2004 yo te vin pran Aristide la pou chèf chimè. Yo te di depi Aristide ale pa p gen yon grenn chimè ankò nan peyi a. N ap di nèg yo sa k gen nan peyi a. E n ap di tout blòdè yo k anndan beton yo zam ki nan men yo m toujou di yo sa se pa yo k al achte l. Manman yo se esklav yo ye. Papa yo se esklav anndan komin nan geto yo. Kote nèg yo jwenn ak gwo galil modifye sa yo anndan peyi a? Sonje, nan deklarasyon gran nèg yo te fè anndan peyi a, yo te di, Y ap achte zam ba nou, y ap ba nou manje, y ap ba nou lajan pou nou ka fè yon katastwòf sou nasyon an pandan deseni sa yo. E n ap di nèg yo, dènye etap apokalips la, zam sa yo k anndan geto yo, yo mèt. Abitan yo mèt trepidan ak zam ki nan geto yo. Paske geto yo pa gen magazen, geto yo pa gen restoran, geto yo pa konn vwayaje, gen manman pitit nou yo poko janm al menm al Sendomeng. N ap di nèg yo. Zam sa yo, zam apokalips la, pandan yon syèk, de syèk pral bout, apre lesklavaj, nèg yo se ame yo ame. Pase pou nèg yo te ba nou ni inivèsite, lekòl klasik, mete Ayiti an fonksyon, an chantye! Nèg yo pran kòb Petro Caribe achte gwo machin. Yache bèl kay sendomeng, yon bati bèl vila santo domingo, ayiti menm ap kraze. Jèn gason sa yo kanpe devanm nan yo pa nan inivèsite, yo pa fini etid yo alewè, yo kanpe a yon bra mikwo nan men yo, anben kilè map gon doktè nan mitan yo? Kilè map gon doktè nan mitan jounalis sa yo la? Sa vle di w yo mete nou nan yon kondisyon kote lè manman nou fin vann dlo, manman nou fin vann. Kafe! Li fè nou fè sizyèm lekòl se kite lekòl la vin kenbe radyo, vin kenbe yon bra mikwo nan men nou pou nèg yo. E poutèt sa yo te di, yo gen tan achte pi fò filozòf anndan peyi a. Depi nèg la kòmanse nan nivo katriyèm, senkyèm, li gen tan gon patwon anndan peyi a. Se rerere la nou pran. Depi nèg la fin rive nan nivo inivèsite, li gen tan gon patwon k chèf li. Li doktè, l gon patwon. Li minis, li bon patwon. Li direktè jeneral, li bon patwon. Sa vle di ou pèp mas defavorize yo, nou pa bon patwon. Nou gon nèg anlè a k rele Papa Bondje, ni li te di voye yon ti lòm ba nou la k rele Jean Bertrand Aristide. Se Jean Bertrand Aristide mwen pran 2 koudeta apre apre 4 syèk fin pase, Aristide vin la nan yon syèk, e men syèk sa kòmanse nèf, yo ba l 2 koudeta pou kisa? Epi ameriken di nou kisa Aristide te vòlè? Si l te vòlè kabrit, si l te vòlè yon ti bèf pou li, si l te vòlè papa l, si l te plimen manman l li pa t peye. Sa vle di w l ap ti nèg yo. Dènye tan, se Aristide ki konn ba nou manje. Se Aristide ki te montre l al travay nan bwat leta. Se Aristide ki montre nou met bon djim sou nou paske se pantalon BSC nou te konn mete sou papa Dòk. L ap ti nèg yo. Sa yo fè nou an yo tè yo tèlman antò yo antò menm papa Bondye konnen yo antò pisans nan pisans nan te vin pran isit la repete yon mo avan e a avan e la e mo sa mo sa yo repete a l gen pou l fè layin layin sou latè paske non Aristid la se yon non reyèl se yon non espesyal se yon nèg k ap konstwi inivèsite se yon nèg k ap konstwi lopital se yon nèg k ap bay moun manje se yon nèg ki renmen bay moun travay se yon nèg ki pwòp. Li ta renmen pou peyi a fè wayom di nou non. Te gen lame dayiti. Lame dayiti te telman feros. Makoutcho te telman feros. Aristide mennen yon batay. Lontan menm yon ti flimen boz wap flimen yon boz. Makout kenbe w li touye ni manman w ni papa w. Aristide kraze kleng nan. Lontan ou pat ka ap fè jounalis non menm. E nan bra pou te rete. Depi ou te fin filme m la, ou wè yo ta pral pran lakay ou a tout manman yo tou yo. Paske depi nap pale yo mal, jounalis ki te filme m nan yo pral detwi w. Yon sèl bagay map di w, libète a gentan kòmanse deja. Se nou k poko konprann li. Lè na vin konprann libète Aristide la, lè sa nap fè yon sèl chemen, yon sèl wout, yon sèl devlopman. Paske depi lè Aristide ap antre, Aristide di w sèl lavalas pap ka etire Ayiti nan sa l pral tonbe a. Nou ta renmen tout filozòf ki gen bon tèt, ki gen kapasite. Al jwenn Aristide nan taba pou n fòme rezo n ap fòme a pou n etire Ayiti. Men se menm diskou sa sdp t ap bay nan lari a nan iya 1 an. Men kounye a menm yo divize Andre Michel vin. Banm di w, tout moun sa yo 2004 yo te gen yon bagay nan men yo, fòk Aristide ale anba chal. Yo pa t parèt non, yo pa t parèt men yo te la. Tout te nan 2004. Ou wè depi sou lè ki kite lavalas. Lal fè yon ti klik, li rayi nou youn, li pa ta renmen pou Ayiti gen inivèsite, li ta renmen se Sendomeng pou yal konstwi gwo lopital, gwo makèt, gwo bagay, a madanm li, a pitit li, li menm pou yo kite Ayiti nan eta li a. Nap di nèg yo, nèg SDP sa yo, nap di pèp la, kale je yo pou pi klè, depi n te tonbe nan dlo cho, lè n wè dlo frèt la, fò n pè l, paske nèg yo, m sonje lè a, prezidan k mouri yo te rache a, Yo pete jel la, nou menm nou pat dakò poul te mouri nou te di folare. Je vais decouvrir mais en tout cas ça fait longtemps que j'entends parler de la cérémonie du bois caïman et il y a deux mois je ne savais même pas que j'allais venir ici donc je suis mon destin. Bwa kayiman se pou tou lè ayisyen paske lè zansèt nou yo te bay endepandans lan se te pou nou tout se pat pou yon ti gwoup moun donk bwa kayiman se tout moun. Je suis rentré dans cette commémoration à propos de Toussaint d'ouverture. Je, je, connaissais euh, la cérémonie du bois caïman, j'étais très fière de, de Bookman, de De de tous ces Haïtiens qui avaient euh, fait la révolution et qui avaient euh, libéré leur pays. Hein. On, est tous très fiers dans la communauté de De la diaspora, la communauté afro-descendante, on est tous très fiers de se Haïtiens et on est fiers de Haïti. Ayiti se sèl peyi, sèl e inik peyi nwa ki pran endepandans li pou kò l, san èd. Lòt peyi yo, yo te ba yo endepandans, tanke nou menm se pran n pran endepandans la. Zansèt nou yo, m ap pale w de Dessalines, te ale bokou pli lwen, li te ofri a prezidan ameriken an pou l peye. Pou tout moun ki esklav lakay li pou yo voye yo an Ayiti, otomatikman antre an Ayiti pou yo lib. Donk sa vle di ke Ayiti se manman libète. Alors je suis très fière d'Haïti, je suis très fière que cette cérémonie eu lieu, c'est une cérémonie qui met vraiment en valeur le vodou, les origines, les ancêtres, la culture africaine. Euh, vraiment, vous, devez être fier de vos racines. Le royaume des Haïso, de l'ancien Dahomey, qui est maintenant le Bénin, Agassou, est un, chasseur qui, qui s'est marié avec euh, la femme panthère, une belle femme panthère. À, l'époque, elle avait le pouvoir, cette femme, de se changer en panthère. Et Agassou, qui était un chasseur, euh, au-dessus de son arbre, il a vu arriver cette panthère, il a vu euh, la femme sortir de la peau, laisser la peau de côté, et, après quand elle est revenue du marché, lui il avait aussi le pouvoir euh, de, voir à travers les animaux euh, euh, tout, ce qu'il pouvait être. Et donc, il a fait la connaissance de cette femme panthère. Et de là est parti le mythe fondateur d'Eaïso. Adjaouto, son fils, est devenu le roi. Ensuite, les fils, à la mort de Adjaouto, se sont battus pour le pouvoir. Et ils se sont séparés. Il y en a un qui est allé à Abomey, l'autre à Porto Novo. Deux autres sont restés en Alada, euh, qui est aussi la ville d'Adam Oussa. Et, euh, depuis, les royaumes du Dahomey, Ki e maintenant le Bénin Depuis les royaumes sont ce que nous savons. Donk reprezantasyon lwa yo fèt dirèkteman pa vèvè yo. Ou konprann? Donk se konsa nou gen Agasou la a, e akote Asou gade w ap wè Imamou ki se Agwe, ou wè, epi de se kote li a Sobo Badè. Alò m pa konnen si nou remake o pwen se Agasou. Alò la nou genyen vèvè agasou. Agasou se te li menm ki te zansèt wayòm Ayizo a Alada. Rèn nan wèk la, mari li se 35 èm jenerasyon de agasou. Agasou te tèlman fè koze o Benè ke jodi a li tounen yon lwa. comment dire, de, cette diaspora, de, tous ces captifs qui sont partis. Hein. Nous avons les, les mêmes origines africaines. Et euh, il, il, me tarde euh, euh, d'être à cette cérémonie pour vraiment, vraiment m'imprégner de, tout ça. Mwen poko janm wè mwen menm pèsonèlman yon oungan ki bay yon bandi pwen. Men pa kont, yon fò, nenpòt moun ka ale nan yon fò pou al chèche yon sèvis ke oungan kapab ofri l. Men lè moun nan ale, oungan pa mande w si w son bandi. Son moun ki di mwen gen pwoblèm, piske mwen gen tèl biznis, vin menase, li kapab mande pou l genyen yon pwoteksyon. Ou konprann? Donk, mwen panse ke se konsa sa rive. Men, nòmalman, mwen pa kwè ke misye di, a monchè, m se yon bandi, m pe al touye moun, ban m pwen. Sa pa fèt konsa. Je regrèt. Mèsi. Mèsi, mèsi. Nou kontan anpil gen prezans rèn nan pou seremoni an ki pral fèt la. Alò inisyalman, Wa Sen Klou di Wayòm Vodou Dayiti te envite e Adjaountro Dodo ki e le Wa e la Rèn pou veni patisipe a la seremoni. Alò gen yon bagay espesyal nan seremoni sa a, sa nou bezwen konprann se ke seremoni sa a, Se yon mesaj dirèk ke wa te resevwa pou seremoni sa a te fèt dapre mesaj ke l te resevwa a, Depi 231 ane, nou poko janm fè bay remèsiman a zansèt nou yo ki te batay pou peyi sa a. Donk mentnan, poukisa yo chwazi ane sa a? Nou pral konprann sa parlasuit, nan fè rechèch, mwen vin jwenn ke ane sa a, fait la révolution et qui avaient libéré leur pays. Hein. On, on, est tous très fiers dans la communauté à de la diaspora, la communauté afrodescendante. On est tous très fiers de ces Haïtiens euh, et on est fiers de Haïti, euh, vraiment. Et, donc, entre-temps, euh, je suis devenue reine. je suis devenue reine de, l'état de la diaspora africaine parce qu'il faut vous dire aussi qu'il existe un état de la diaspora africaine qui fait partie de la sixième région de, de l'Union africaine et cette sixième euh, région euh, est, une région virtuelle. Tous les afrodescendants du monde entier font partie de cette région. Et euh, nous avons mis en place un état de la diaspora africaine. L'état de la diaspora africaine a mis en place une chambre royale, mais avant de la mettre en place, ils ont décidé que je devienne une reine. On a consulté les ancêtres, euh, et ils ont dit que oui, je pouvais devenir une reine. Euh, et l'État de la diaspora africaine voulait mettre en place la chambre royale de l'État de la diaspora africaine parce que nous voulons que les Afro-descendants soient en relation avec les rois. Parce que quand les captifs sont partis en esclavage, ils ont quitté des royaumes. Ils n'ont pas quitté euh, les pays tels qu'ils sont maintenant. Euh, quand ils sont partis, il n'y avait pas encore la séparation et la division de tous les pays. Donc ce que nous voulons, c'est ramener euh, les afrodescendants, ou du moins leur faire connaître les royaumes euh, qui existaient à l'époque où leurs ancêtres sont partis. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!